Komisyon Entèramerikèn Dwa Moun se yon enstriman, yon zouti ke defansè dwa moun an Ayiti, ke sitwayèn, sitwayen ayisyen kapab itilize nan sousi pou kapab fè bouje Leta ayisyen oubyen enstitisyon represiv ayisyèn yo pa rapò a vyolasyon sistematik dwa moun, abi ou enjistis ke yo sibi bò kote otorite nan peyi yo. Nou kapab di ke Leta ayisyen pati de Nasyonzini, li pati de l'OEA, e pa konsekan, Mekanis pou sezi Komisyon Entèramerikèn Dwa Moun yo, yo se de mekanis ki vin imedyatman aplikab pa rapò avèk kominote ayisyèn oubyen avèk pèp ayisyen. Kapab itilize komisyon sa a nan voye petisyon, petisyon pou mande de mezi de pwoteksyon pou defansè dwa moun ki an difikilte, Pou sitwayèn ak sitwayen ki santi ke yo an difikilte avèk represyon nan peyi Dayiti, oubyen tou pou de dosye ke ki pa kapab bouje o nivo nasyonal ke ou pote pa ou devan Komisyon Entèramerikèn nan. Sètènman, gen moun ki ka di ke men desizyon Komisyon an yo pa de desizyon kontrenyant. Yo pa ka oblije Leta ayisyen fè yon bagay, men sepandan sa pou yo konprann, sè ke lè w pote dosye a devan Komisyon Entèrameyken Dwa Moun nan, rezolisyon Komisyon sa a pral montre ke Leta ayisyen gen responsabilite pou l kapab pran de mezi de pwoteksyon, men pou l kapab